Depi lapolis antre nan goumen mwen mache mechan pwoblèm nap bay popilasyon an. Map kraze santo. Map kraze petyovil. Map bon depi ekote ta pati a mwen map kraze yo plat. Kòm eoje kap voye cha ba chen an Talè wap tande chen an kap pale sou radyo li di la polis map sipòte w janm kapab. Li kanpe sou radyo zenith li di li di chen an li di la polis map sipòte w jan w kapab. Anben si se gang kap sipòte la polis. Peyi a pèdi mesye. Peyi a fini. Latè fini. Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon The Voice comparative bien sûr lanmò sanjou e chen an ben ekoute nou konnen batay la li ap kontinye men tande nou hier soir Gen yon voice ki deklanche de la part de Lanmò San Jou. E apre kòlèg te fin fè yon apèl pou rele chen an pou li di, ben ekoute, m konnen ki kote w ye, m ap vin pran w. Ebyen, chen an li menm fè yon deklarasyon. M ta vle konplè sou dosye sila. Nou pral konpare 2 voice yo. Ok? Voice chyen an se pou alerte la police. Alerte la police nan sans ke ben ekoute m bezwen èd. M bezwen si m ap batay avèk nèg 400 mawozo ou antre nan mitan ou ta gen entansyon fè yon kout bal ou mèt fè l sou nèg 400 mawozo yo paske ben ils sont plus méchants que nous y ap teworize yon popilasyon ils sont des kidnappeurs patati patata. E ekoute d'ajoute il a dit ke. E zòn sa a, se yon zòn m te batay pou li anpil. Se yon zòn kote ke nou te fè anpil sakrifis pou ke bagay yo pa t dejenere. Nou te mete ti vòlè deyò. Jounen jodi a la a, nèg yo antre an fòs, y al enstale. Ebyen nou sèmante, pa gen anyen k ap kite nèg sa yo nan baz la, swa mò ou vivan, swa yo lage pye yo oubyen yo mouri. E lè sa l te mande pou ke lapolis li menm ede. Pou batay la kapab fèt pou kwape nèg sa yo. Pou tache dètre tout afè konplè, an nou tande ankò yn fwa voice oubyen deklarasyon Chen an. Pè la nou mèt kwè sa e Chen an kap pale menm an pèsòn. Nou pap kite zòn nan tounen kwadèboukè. Jan kwadèboukè te bèl Pou vin wè etal li ye kounya pou nou kite kidnapè kadejakè pou vin kraze zòn nan pwent anlè sa nap di lapolis pran responsablite nou pase nou menm olye nou ta bay vag nou pito mouri poun ta bay kidnapè avèk vòlè ke kadejakè vin triyonfe sou moun yo lan zòn nan enben se rezon sa m lanse mesaj sa avèk nasyon an avèk pèp lan vare 1 vare 2. Pou nou tout met tèt nou ansanm menm jan mwen kòmanse fèl depi ma depi depi yè nou kòmanse fèl antre nou sa epa mwen kdi nou fèl nou pap tire sou la polis nou pap batay la polis kòm dabitid nou ta konn abitye fè men olye vòlè nap batay avèw jiska la bim bim paske la nou pap kite ee peti bwa yo tounen jan yo fè kwadèboukè avèk tout lòt zòn yo se te yon zòn ki tap fonksyone. Ke la polis pran responsablite nou pase nou menm pèp la mwen menm an pèsòn map batay avèk nèg sa yo jiskaskem pa kapab jiskaskem bay dènye souf nou e yo pap ka prann nou se te sam tap di nou depi kilè nèg sa pase la li pa pran zòn nan yon lontan. Yo gen 3 yo gen 2 2 zan depi yo deyò anndan zòn sa jounen jodia la malfra avèk nèg ki san konesans san li panse l ka teworize tout popilasyon an nou menm nou se pitit laplèn e nou menm nou prè pou n fè tout bagay. Pèp la plenn nan. Chen an fon ti koute nou tou. Leve men nou byen wo. Nou bay 24 è tan pou nèg sa yo bay zòn yo. Pou leta pran responsablite l. Nou menm n avèk leta, pèp la a leta, n ap soutni leta nenpòt jan. Èske pèp la ansanm avè nou? Pèp la avè nou. Pèp la ap goumen avè nou. E pèp la pou nou. Pase nou se pitit pèp. Gon sitwayen talè a ki di ke Chen an fon ti koute n tou. Talè studio gen yon kesyon pou ou ou mèt tande ou mèt pale. Gen yon sitwayen talè a ki sot ap pale li di ke nan yon premye tan se yon gwoup moun ki te nan kap fonksyone nan zòn nan ou te kouri dèyè yo jodi a la ki vin retounen pou di yo vin retounen nan plas yo eske se sa ou ka konfime sa pou nou chen. Wi se moun ki tap vòlè se moun ki tap. Se moun ki tap vole lan zone nan, kounya la nou te mete yo deyo, kounya yal chache malfra parey yo pou yo vin bat, pou yo vin met, pou yo vin tiye population an. E m pa konn konbe moun yo tiye deja. Ok. Men, men, men, men yo di nou deja gen anpil moun ki tonbe, ou ka konfime sa tou? Non e m pa ka di gen anpil moun ki tonbe men lan teritwa kote yo ye a yo tiye anpil inosan. Non, lè w pale de teritwa kote yo ye eske se o nivo de kwadèmisyon oubyen nan ki zòn? E an nan bitbwa e an anba mapou. An, alò si m byen konprann yo twouve yo nan teritwa bitbwa e pandan n ap pale la a? Wi yo nan teritwa, wi yo nan bitbwa e. E ou menm ou bò kwadèmisyon oubyen? Mwen menm mwen Shada, m kwadèmisyon tou. Ah ok ok ok sa vle di ke espas Bitbwaye a nan moman nap pale la se yo ki okipe espas sa? Espas Bitbwaye a gon moso ladan yo okipe pase nou menm nou dèyè tribinal, nou dèyè simityè, nou Biga'at, Nou e sat men anlè vit bwaye la yo gen kontwòl la nan moman la. Se yon deklarasyon ki te swivi de kelke temwanyaj. Ou te gen chans wè sa sou chèn nan kote ke anpil moun tap pale pou di ben nou menm nou prè pou nou batay jiskobou paske nèg sa yo se mechan yo ye nou pa nan yo nèg sa yo te ba nou anpil pwoblèm sitou pè Lebran bon patati patata kòm sa. Se yon boulvès fèt ti malere ti malèrèz pa ka viv. M bezwen pou tonton apèl, m pa konnen pou tonton an, pou tonton an pou pou pou tout moun kanpe la. A chien mechan pou nal dèyè pè lebren. Kote li a nou pwal dèyè l an bourik. Jan l vle a nou pwal pran l. Jan l vle a. Nap pise sou li an bourik. Ak vye pa moun pè lebren. Nan bagay sa kap fèt la, depi babe pa prezidan, peyi a kraze pou babe prezidan. Jimmy cheri prezidan, babe few. Ese mesye kap fè nou viv la. Ese mesye kap fè pèp la viv. Nou antre lè nou vle. Tout moun nan zòn nan dòmi a pòt yo ouvè. Nèg pè lebyen sa yo e sòt de nèg ki konn ap vòlè moto moun nan zòn nan. Ki konn ap fè machann yo pase mizè. Jounen jodi a nou mande ak leta ayisyen, dcpj, komisè gouvènman ansama chèf de lapolis la. Pran pozisyon kòrèkteman pou yo mete nèg sa yo de kote. E rezon an li klèman, se nèg sa yo k fè moun pa ka viv. Yo menm ansanm ak aksyon Mawozo. Yo kidnape moun, yo vòlè afè moun, yo fè sa yo vle nan, yo fè sa yo vle. Se yon bon bout tan, kèlkeswa moun nan, depi lè chimè sa te vin ateri nan zòn nan, yo vin rive, rive. Santo jiska kwa dè misyon tout moun antre lè yo vle pat gen moun ki te kanpe moun se sa nou mande leta ayisyen si ke yo pa fon jan nou ka di nou pap kouri pou yo nou pap fè lach pou yo se pou leta kanpe ansanm avèk nou pou nou kapab fè lòd yo. Nou mande popilasyon Maren, dezyèm Maren, premyè Maren, kwadèboukè, e nan bouk kwadèboukè, nan santo 4, santo 5, nou mande yo pou yo mete fèm, nou di sa pa p pase, paske gouvènman pou l degaje l tankou mèt Janjak, nèg sa yo l met lòtbò, koli sa yo l mete la, n ap ba l 48 èdtan pou l vin leve koli yo, si l pa met koli yo. N ap di yo sa baz, batay Vètyè te fèt, batay Desibè te fèt la, revolisyon an pral atake la a. Pase nou p ap pè, nou p ap pè pa gen okenn moun ki pral kouri ankò, pa gen okenn moun ki ap pati ankò. Sa ki enterese nou se nou menm, sa ki enterese nou se nou menm. Nou p ap pè, nou p ap pè, revolisyon an ap kòmanse, nou p ap pè, n ap di, n ap atake nèg yo jan yo ye, pa gen okenn moun ki pral kouri ankò. Granmoun nan zòn nan, jèn fi nan zòn nan. Pa pral kouri pou malfra, pou vòlè kap vin terorize moun nou di a laso grenadye sa ki mouri zafè yo se yo mèt mouri mèt mouri. Kisa k leve batay la? Paske malfra sa yo te la nan zòn nan yap vòlè bagay moun, fè kadeyak sou jèn fi, fè kadeyak sou granmoun vòlè bagay, yo tale yo di pou yo tounen. Si yon mèt sèman te 7 fwa 77 fwa, li pap ka tounen. Mal kwaze dwa Lebrun, Pè Lebrun, Ketiomi, bagay ki mete avèk dam. Nou di yo, a, yo pap ka tounen ankò la. Yo pa bezwen konnen y ap ka tounen, menm si yo wè yo fè ti pwogrese sa, yo pap ka pwogrese plis, yo pap ka tounen. Pase nou mande lapolis. Ek nèg toloji avanse. Nèg yo fè depi yè yap tire la. Yo ta met on dwonn anlè sèlman yo ka repouse nèg yo. Mwen mande leta vin ranmase koli yo a la. E yo k met koli yo la vin ranmase koli yo. Pase koli yo mete la jan yo metel lòt kote yo pa ranmasel ya la nou pap pranl nan men yo sak pase lòt kote a li pap pase la. Koli nèg vòlè malfra yo mete kap vòlè vòlè sa e vòlè deta yo ye. E vòlè deta yo ye. Kòe se koli sa yo ye. Èske nou menm nan popilasyon an nou pa gen ti lapolis ki vin pou nou pote nou sekou pa rapò avèk bandi sila yo k ap tante pou yo pran zòn nan? Lapolis? Lè m gad la, si lapolis ta vin, depi yè n te mande, ou gon, ou gon, ou gon, ou gen la a, ou gon, ou gon kazèn ki rele kazèn bim, nèg yo dèyè do kazèn bim nan, epi w konte di yo pa ka antre, si yo te vle mete nèg yo deyò depi yè. Dcpj tou, si yo te vle met nèg yo depi yè deyò pou yo ta met nèg yo deyò. Nou di nou pap pran sa nan men yo. Alaso grenadye sa ki mouri sa. Dans la soirée, ya un mèk ki sapèl Lanmò San Jou, 400 Mawozo. Il a anrejistre une déclaration de 5 minutes environ. Dans cette voice, m ta kapab di Lanmò San Jou lanse yon mizangad. Men ekoute m fon premye konsta pou m di ke. Si on vous dit quel est le president de ce pays ou byen quel est le premier ministre men en d'autres termes kiyès ki chèf CSPN nan peyi sa ou mèt di les hommes armés illégaux konprann wi les hommes armés illégaux paske nou te rive nan yon tan kote ke nou te gen yon premier ministre a chak fwa li pale te gen yon bandi ki reponn le cas de Joseph Jouthe grand menteur menteur envetere. Fas ak Ti Lapli. A chak fwa l pale, Ti Lapli reponn. E jiskaske Jozèf Jout ale, m pa menm kwè li te pase enstriksyon pou ta menm tire sou Gran Ravin. Donk, nou ka konprann. Brèf, pason paske chapit sa a te deja refème. An nou vin sou Lanmò San Jou. Nan deklarasyon Lanmò San Jou a. nan pwa ke se kelken ki na pa de respè pou le premye minis. Se nòmal paske Ariel li menm tou m pa kwè misye travay pou l gen respè. Se pa vre? Donk, bravo lanmò san jou, misye mete kran l pale avèk Ariel e l di tonnè boule l. Hey! Tèt chaje wi. Tande byen wi! On nèg k ap adrese avèk de chèf, de gran chèf nan yon peyi ki fè jan de menas sila oubyen mizangad sila pou dire ke si lapolis tire, Ebyen li menm lap sote santo lap sote petyon vil lap sote anpil lot kote. Lè mansonj ou mwen menm banm diw bagay frèm m pap baw manti se bon konsèy poum baw sa pou fè se degaje w mete pye w nan lari an m ta kapab di pran ayiti nèt pran tout ayiti ou wè w pran kwadèboukè si wap fin goumen avèk chen an wap pran lòt zòn pran tout zòn apresa moute petyon vil okipe petyon vil. Degaje w pou pran primati w lan, ou konprann? Epi depi w fin pran tout kote sa yo, se ou k ap premye minis. Èske w konprann? Paske ban m di w yon bagay, lè yon papa anndan yon kay, li pa respekte pitit, l ap joure tout tan ak pitit yo, ebyen gen yon lè k ap rive, youn nan yo ap ba li yon michan kalòt. Èske nou konprann? Ann tande Lanmò San Jou non. Lemond, m salye nou. La mò san jou. Pa gen jou bra kiyè a nou konnen m pa konn pè vapè. E m pral m pral ba nou story batay mwen men machin an. Batay mwen men machin an inosan l pa ladann popilasyon an pa ladann. Se batay gang a gang. Ariel Henry. se ou menm ki prezidan nan peyi a e yon loray boule m Ariel Henry depi la polis antre nan mwen nan goumen mwen men mache an konbyen pwoblèm nou bezwen pa ba popilasyon an m ka ba nou pwoblèm konbyen 50 nèg m voye lòt bò a m poko voye nèg Kòm e yo je ki voye cha a pou chen mechan kòm li menm achte mechan e kòkòt a sigarèt. Bon lè m te pran eksimatòm pa m lan nan site doudoun nan nou menm pa t janm di anyen. Touye malere toulere malerèz boule malere boule malerèz nou pa t janm di anyen. Depi lapolis antre nan goumen mwen menm achte mechan pwoblèm nan bay popilasyon an. Map kraze santo. Map kraze petyovil. Map bon depi ekote ta pati a mwen map kraze yo plat. Kòme oje kap voye cha ba chen an. Talè wap tande chen an kap pale sou radyo li di la polis map sipòte w janm kapab. Li kanpe sou radyo zenith li di li di chen li di la polis map sipòte w jan w kapab. Anben si se gang kap sipòte la polis. Peyi a pèdi mesye. Peyi a fini. Latè fini. Oje voye cha a ba li e li menm a oje kòkòt a sigarèt. An la polis chen an di e li kap sipòte non. Se pou sa nou raz anpil mesye. Depi chen an ka di lap sipòte leta jan l kapab peyi a fini mesye. Bon mwen m Non menm non pa anafwa moun non pa anafwa popilasyon an popilasyon si w tande yon bal tire ret lakay ou si yon moun kouri l kite kay li konn e menm konn e menm nèg yo menm madanm nèg yo men apre sa tout moun yo ret nan zòn nan. Yo di moun yo, yo di, bon, moun yo di yo menm yo pa annafè yo ret lakay yo menm. E nou konnen, nou konnen popilasyon, nou konnen popilasyon e fanfa pale, tout prezidan t moute l bay ochan. E, depi lapolis antre nan goumen l ap bay popilasyon an pwoblèm. Ariel Henry. Ariel Henry. Pran reskosablit ou. Depi wè lapolis antre nan goumen mwen menm achi mechan e nèg la e gang li ye. Depi w kite lapolis antre nan goumen an popilasyon an gen pwoblèm. E pèp la e pou ou lap leve pase e ou k prezidan kounya. E ou k prezidan peyi a kounya. Peyi a e nan men w li ye wap dirije. La police ap kitem goumen a nèg la e bandi a bandi kap goumen. Nou pa annafè a malere, nou pa annafè a malerèz. Se gang a gang kap goumen, nou pa gen pwoblèm a popilasyon. E m te gentan rele chen mechan m te di chen mechan konsa pita pral pi tris pou ou. A e chen mechan konnen m pa konn pale met la mwen menm. E yo konnen m pa konn pale met la. E m te di chen mechan mwen menm e apre lagè m kontwole blese. Apre lagè m kontwole blese. Selman Ariel Henry pran reskonsablite w pase chen an mèt ta chen an mèt ta jwenn yon ti fil tou piti piti mwen m sou egri l pap ka file m. Pase mwen batay pa m lan. Batay pam lan Chen an konnen m mèt tere ta se grenn nèg map batay m pa ta bezwen di w pou m voye 50 m poko voye ankò kòmsi se lapolis kap fè batay la pou chen an m pral konnen m pral m pral miltipliye bay yo. Sèlman Ariel m ta renmen ou pran reskonsabilite ou paske ou konnen ke si matom pa m pa piti mwen menm. Ayen nou konn sa byen, nou konnen m pa janm pale met la. Ayen nou konnen mwen m pap vante tèt mwen dil sale. Kite m gouman chen an. Lè chen an pa kapab la rete. Kitem go machin an. Kitem go machin an. Kounya pou cha ap bay ap bay nèg yo bal yap ba nèg yo gaz e yo pa janm tire sou bò chen an. E sou bò pano a pede tire yo pa janm tire sou bò chen an. Pou chen mechan di konsa se li menm se li lap sipòte leta janl kapab anben mesye peyi a fini wi peyi a fini wi ou konprann la map gate yon doutans map gate yon doutans poum wè si lapolis ap kanpe nan batay sa aprè entèvansyon sa m fin fè a a chen mechan. Pou m retire tèt sè nan tèt sòlda m yo. Pase nou konn, nou konn kiyès ki 400 mawozo, nou konn kiyès nou ye byen. Se dlo m ap met nan diven mal konprann mwen yo san tèt sè m yo. Anben ok lapolis, m ta swete, m ta swete Ariel Henry ou pran gran reskonsablite w. Be ok mesye. Antouka sèl sa m konnen batay sa li poko ap fini. Li poko ap fini paske gen bal, gen zam, gen sòlda men gen nèg ki konn batay nan batay sila. Sak ka konprann, konprann paske nan moman kap vini yo la nap gen pou n tande. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi.